Gwo mèvèy fèt nan Jeremi, nan depatman Grandans, peyi Dayiti. Se bagay ki tris nan lavi, pou kay Papa Bondye, ou pa wè sa pou fè, se vye pòm pouri yo menm, vye bagay ki pa bon yo w'ap chèche mete nan bouch ou. Pou ka fè yo pale moun mal? Frèse sè byen eme de fwa m santi m ta pran manchèt mwen m debalize m debalize m debalize pou m kanpe nan lwès pou m ap gade vale latibonit devan m paske nou lè zayisyen nou enbesil nou visye nou renmen tou pare e se sak mete nou nan pozisyon sa jounen jodi a frèse sè byen eme m pral moutre w aksyon ki pase nan komin jeremi. E si chak grenn Ayisyen pran ti kal konsyans, m pa kache di w nan 2 lane, Ayiti ap vèr ankò, ou mèt rale chèz ou. Souvan, nou konn tande Prezidan Jovenel Moise fè deklarasyon sa, sistèm peze souse. Men, frè e sè byeneme, tout bagay gon kòmansman, gon fen. Se sèl Letènèl ki pa gen kòmansman ni li pa gen fen. Èske ou konprann sa m di ou la? Ebyen frè se sè byeneme, nan dosye sistèm peze souse sa a, jounen jodi a ou pral konnen nan bon ti mamit kòman sistèm sa monte, depi ki lè l la nan peyi Dayiti, ki kantite dega l fè e kòman Jovenel Moïse te batay ansanm avè l e ou wè mesye yo rive yon moman yo pa ka reziste ankò, yo asasine prezidan. M ap fè ou konnen dcpj yon lòt fwa ankò konvoke jounalis Louko Desir. Frè se sè byen eme, bagay yo konplike. Dosye Vitelòm ak lapolis pa piti ditou. Rale chèz ou chita, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire. e san mete. Bonjou, bonswa tout moun, ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo Zanmi pa ou Fouco. Ayè, nou te gen chans prezante w yon ti kont. E kont sa ki se te, Pase la, m ap pase la na rankontre. Se te sentiwon. An n pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. M pral flannen, m wè de chimen. M pral flannen, m wè de chimen, m fè nan toude. Kite repons pa w la nan kòmantè la. Sa ap fè nou plezi. Mèsi deja. Medam madmwazèlz e mesye se zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou yon lòt fwa pou yon lòt emisyon spesyal. Jan ke m te anonse w, gwo mèvèy fèt nan Jeremi. Se bagay ki tris nan lavi pou kay papa Bondye pou ap manje pòm pouri. Medam madmwazèlz e mesye, gade imaj sa a ki sou ekran. Ou wè yon ti galon? ki genyen yon bouchon wouj e tandiske gen yon lòt galon gen yon men ki kenbe l. Yon bwat lèt aktyèlman la nan peyi Dayiti, nan kèk vil pwovens koute 100 goud, 20 dola ayisyen, jan anpil ayisyen renmen di l pandan dènye moman yo la. Yon bwat lèt koute 100 goud frèzesè. Men, bwat lèt sa a ki koute 100 goud. Pa bliye nan peyi Dayiti ou genyen Ministè Agrikilti, ou gen Ministre de l'Agriculture. Bon, ou raple w dènyeman la a, li te sou lis moun ke Lèzetazini ak Kanada ta sanksyone nan dosye gang. Ann kite dosye sa a, n ap retounen ansanm avè l. Ebyen frèzesè, Bwat lèt sa a, nan vil Jeremi, li koute 20 dola. On bwat lèt bon gou. 20 dola li koute oubyen 100 goud. Men, bwat lèt sa a, ou kapab fè nenpòt eksperyans, ou ka leve ou al gade kote ou wè yon bwat lèt lakay ou. Li genyen ladan l 160 mililit. E tandiske pèp ayisyen tande m byen. Lèt bèf! Tande byen wi! Ti bwat lèt la genyen 160 mililit, e tandiske si w achte 20 dola lèt bèf, li genyen 750 mililit ladan. Eske w konprann sa m di w la la? Donk, lè w pran yon ka lèt bèf, Si w mezire l, li kapab ba ou nenpòt 4 bwat lèt. E l kapab menm gen sou li tou. E si kounye a la pèp ayisyen, ou al bouyi lèt sa kanmenm w ap jwenn 3 bèl bwat lèt ladan. Se sa k rele nou kay papa Bondye men n ap manje pòm pouri. Eske ou konprann sa map di w la la? Paske si gen posiblite lèt sa a map jwenn li frèch, lèt sa a li tou pre m, li pa pase mizè, li pa bat solèy, e frè se sè lè w fin bouyi ka lèt sa a, m pa kache di w, depi w pa al plede brase l, brase l, brase l, lap fè 15 jou, lap fè 22 jou. Eske w konprann sa m ap di w la? Men, nou kite tout sa yo ki bon, men n ap achte lòt bwat lèt yo. E frèzesè byeneme, pou yon lèt soti nan yon peyi pou l travèse nan yon lòt peyi, fòk ke yo glase lèt la. Donk lè twèk resi rive nan peyi dayiti wèk jòn nan se tèlman yo pran solèy pèp ayisyen e nan mamit aliminyòm yo ye a yo vin tounen pwazon pou anndan nou. Lè yon lèt ap soti nan yon peyi pou rantre ozetazini damerik pèp ayisyen ebyen machin yo pote la gon seri de aparèy lèt la rive tou glase pèp ayisyen li pa ka rive l pèdi koulè. E, ou genyen ministè lagrikilti? An n serye frèzesè byeneme! Donk, si ke moun ki responsab ministè ya t ap fon travay, ki sa k t ap pase? Ou t ap wè, yo t ap ankouraje peyizan an, yo t ap bouste lelvaj nan peyi ya, t ap genyen plis bèf, konsa nou t ap genyen ase lèt lakay nou, non sèlman pou nou bwè, pou nou konsève, e pou nou vann tou! Men malerezman, nou tout ki sa n ap tann, se lè 500 tòn diri Taiwan nan vini, epi pou n al kanpe bò lanmè a, n ap manje l ak apeti. Se pou fyèl nou pete! Sa vle di, nou kay Papa Bondye, gen bagay ki bon, gen bagay nou pa p menm pase mizè pou yo. Yo la, men nou fèmen sou peyizan, nou retire l, nou rete nan la repiblik Pòtoprens, men nou bliye mòn yo, nou bliye moun ki lwen lwen yo, jan prezidan Jovenel Moïse te konn toujou di l. E nou kapab wè pèp ayisyen, apre Jean Claude Duvalier, se Jovenel Moïse ki rantre nan peyi Dayiti, ki te plis rapwoche ansanm avèk peyizan, ki te kanpe bò kote peyizan. Apre sa, de 87 jiska 2017 pèp ayisyen, eske gon prezidan ki te konn souvan ap mansyone peyizan dwe jwenn tou nan gato, nan bèchon jwaye peyi Dayiti a? Non, jamè! Ala traka pou lave kay tè. Donk, lè ke ou vin genyen ase lèt, nou bouste lelvaj nan peyi a, vin gen anpil bèf, nou mete ponp nan divès zòn ki pou wouze, zèb ap pouse, bèf yo kapab jwenn manje. yo ap bay lèt. Donk, lè konsa pèp ayisyen, gon seri de pwodui n ap achte soti aletranje, nou pa t ap achte yo ankò, paske nou t ap jwenn yo tou frèch lakay. E anpil moun t ap soti lakay yo, lòt nasyon, pou vin pran bon ti lèt frèch nan peyi Dayiti. Nan pran bagay ki bon konsa lè w leve nan maten pèp ayisyen yo voye w al mare bèf epi ou pran yon gode ou mete kèk grenn sèl ladan epi ou pran yon ti dlo mete l nan yon galon ou ale anba raje a ou mache ansanm avèk yon alimèt lè w rive w fin mare bèf la yon kote ou mare ti bèf la pou fè l moke tete a epi ou mete l yon kote pèp ayisyen. Ou lave tete bèf la, defwa menm lave ou pa lavel ou just foure bouch ou nan manmèl la tou tete. Eske ou konprann? Ou lave tete a epi sa ou tande a ou rale gode a wap ch ch ch ch ch. Lè ou fin plenl a lèt, frèz e sè, epi alimèt ou te gen nan menw lan, si gen jaden patat tou pre a, ou fouye kèk patat, ou boukannen patat. Voye ou al mare bèf wi. Ou boukannen patat apre sa ou bwè règ lèt ou. Ou mete ti sèl ladan epi ou mache ou vini lakay. Ou vini ou fè je ou byen sèch paske yo pa t vle ou al tire bèf. Yo pa konnen ou konn tire bèf tou. Yo pa kon, donk tout sa èske ou wè sa n ap pèdi etandiske n ap achte yon seri bagay pi devan ki kapab fè majorite nan popilasyon an gen kansè. Men, malerezman pèp ayisyen, nou pa gen moun k ap panse. Èske w konprann? Yon ti kal konsyans sifi. E si sa yo la nan peyi a, gon seri de lajan n ap depanse nan achte pwodui aletranje pou rantre nan peyi a, nou p ap depanse konsa ankò. E goud la w wè tout la sent jounen k ap pran souflèt nan men dola, dola tounen liks nan peyi Dayiti, pa t ap gen bagay konsa ankò, paske gon bann bagay ou t ap achte aletranje yo disponib sou teritwa a. Se pou sa yo pou nou batay. Donk, frèzesè byeneme, ou achte lèt la byen chè, tandiske sa lakay ou a, li pi plis, li pi bon. Poukisa w pa itilize sa? Se sa k rele ou kay papa Bondye epi w pran plezi w nan manje pòm pouri. Kay papa Bondye, men pye pòm nan gade nou bon pòm sou li, men pye bannann nan bèl fig mûr. Men w pran plezi w, veye sa k anba raje a, sa k tonbe atè, sa k pa bon. Sa satan jere nan sa bwote rantre se la a wal foure bouch ou apre sa pou wap pale moun mal fyèl nou ap pete paske nan nivo nou rive la pèp ayisyen nou tèlman engra son bagay grav ayisyen engra twòp paske paske ke tè sa w genyen yan sa kap pouse la dan l nan anpil lòt nasyon ta renmen genyen l yo wè kisa yo ta fè Yo wè ki mèvèy yo ta fè. Epi nou menm nap ranse. Frèz e sè byen eme, map klè ansanm avè ou, menm si ou pase yon ti angrè nan chou, ou pase yon ti angrè nan pòm de tè, m kapab di a 60 pousan li byo wi nan peyi dayiti. Pa rapò ansanm avèk yon seri de lòt peyi ki tèlman itilize omg yo pouse pwodui ale gade voup voup voup voup voup voup bagay yo leje epi yo dous. Ou poko janm goute yon leti nan peyi dayiti apre sa w travèse m pa bezwen di ki kote w al goute yon leti. Lè w goute leti nan peyi dayiti li gon ti gou anmè li yon ti jan rak. Pase bagay la gon volim natirèl ladan ki pa piti ditou. Ou poko janm goute yon tèt chou pèp ayisyen ki fèt ansanm avèk fimye twalèt poul sèlman? Bagay ekstraòdinè. Menm fèy chou an pa ka detache ansanm avèk lòt tèlman chou a di, chou a byen ponmen. Nou kay papa Bondye epi nou pran plezi nou nan manje ponm pouri. Tout jounen nap plenyen nou pa ka manje. Gouvènman ap di wi travay la batay pou la sekirite alimantè. Sekirite alimantè ki kote ki bò? Moun ki la yo ap di w sekirite alimantè. Depi lè gouvènman sa monte, gen minis agrikilti w pèp ayisyen. Ki kote ou wè minis sa on jou te nan konferans pou la près? li tap inogire yon sant jemoplas ki genyen tout kalite pyebwa ki pral plante nan 10 15 an k pou pote fwi. Jovenel Moïse asasine, gen divès pwojè ki te deja kòmanse fèt, ann pran pa egzanp baraj irigasyon ki tap konstwi sou rivyè masak, zèb pouse ladan, sa prèske fin kraze. Lè yon moun vini l di w konsa l ap batay kont le ensekirite alimantè nan peyi Dayiti epi w pa janm wè ki kote yo rapwoche bò kote peyizan, ou pa janm wè ki kote yo al enstale yon ponp, ou pa janm wè ki kote yo ap di peyizan ebyen men angrè, ebyen n ap batay pou n wè kòman n te kapab fè dlo rive nan zòn ou an menm si pa gen lapui pou gen aksè ansanm avèk dlo pou wouze pou toujou gen manje nan peyi a. Lè w di m w ap batay kont lensekirite alimantè kòman? Eske se èd imanitè tout lasent jounen w ap rete tann? Non, non, non, non, non. Mesye fò n konprann ke manje kay moun pa janm plen vant timoun, okontrè se timoun, timoun sa a li fè l gen kè sou biskèt, timoun sa aprè de twa semèn w ap sezi wè ti koko vant li e fontenn li klere tankou asyèt chen niche pase ve ap pikan ba kè l. Vant timoun sa pap janm plen. Manje kay vwazinay pa plen vant timoun. Paske pou bay timoun nan manje, li enpòtan pou timoun nan konprann ki travay ou fè, se leve ou leve, se grenn ou mete anba tè. Men, eske nan peyi Dayiti, sa fèt non? E sa k fè m pa janm sispann poze kesyon sa, nan maten lè minis agrikilti la leve li mete vès sou li, ki sa l di fanmi l? Kisa w di madanm ou? Gade imaj sa pèp ayisyen se sitwayen sa ki minis de lagrikilti a. Anhan. Lè w leve nan maten ou mete kostim sou ou kisa w di madanm ou? Sa w al fè? Ou pa ka di w al travay. Ou pa ka di w al travay. Di m kisa w al fè? Non frères et sœurs, gon seri de moun nan peyi a ki okipe de fonksyon piblik, li enpòtan jounen jodi a pou n kòmanse kesyone yo pou n konnen poukisa yo la, ke n fèmen sa a nou fini. Sòti nan dosye agrikilti, tonbe. nan ministè la sante wap gade eta lopital jeneral moun pa ka jwenn swen tout kote w pase eta lopital leta fok poze minis sante a kesyon lèl leve l met vès sou li l tou sanble a maladi epi lal tonbe nan ministè a kisa w di madanm ou kisa w di granmoun ou kisa w di fanmi ou sa w al fè fèmen bagay konsa lè w gade fason nèg ap rantre sou teritwa peyi dayiti. fason y ap krache sou kadav Desalin, fò w poze minis defans lan kesyon, ki sa l ap regle? Lè w leve maten w met vès ou sou ou, sa w di fanmi ou? Bon, kòm etan done s on pakèt bann san fanmi, menm si w tande yo gen madanm men se pa madanm yo genyen, s on ekip pondez yo genyen frèzesè byeneme, pase si fanm yo pa t on ekip pondez, lè mari w leve li di w l al travay omwen fò w wè travay li ap fè a ki sa l itilize. Si l la repiblik. Fò wè ki sa l itil. Minis agrikilti pase sou minis agrikilti. Epi tout la sent jounen peyi ap fè fas a kriz imanitè, kriz alimantè, tout kriz nèt. Men ki sa w itil, ki sa w pwopoze, ki pwojè w, ki sa w fè. Talè na dim se blan k fè lapli pa ka tonbe nan peyi dayiti tou e tandiske nap touche chak mwa. Pèp ayisyen, ou pa ka kay papa Bondye epi pou wap manje pòm pouri. Gen anpil lòt nasyon ki ta renmen gen tè nou genyen an paske gon seri de grenn mango kap soti nan peyi dayiti ou pa jwenn ni nan lòt peyi nan karayib la. Yo ta renmen gen tè sa. Men malerezman. Ou kay papa Bondye, piye pòm nan devan ou, ou pa konn enpòtans li, ou pa chache cha, ou pa chache sa ki bon an pou manje, tout la sent jounen wap plenyen, ki sa w vle Bondye fè pou ou la a? Gen anpil lòt nasyon ki ta renmen ou yo genyen tè sa ki ka bay bèl grenn chadèk. Menm la a! Kote vwazen an pa gen bagay konsa. Li ta renmen gen tè sa kap pouse chadèk. Men ou kay papa Bondye se vye sak pa bon, se ti poud switye wap chèche pou bwè. Fyèl ou sipoze pete paske ou son engra. Gen anpil lòt nasyon ki ta renmen ou gen tè sa, paske gon seri de kachiman frèzesè byeneme tè sa ap bay, li difisil pou jwenn ni nan divès lòt peyi nan Amerik la la. Men non, w ap achte jèbè, w ap achte lòt bagay men ou refize plante grenn kachiman an. Pase sou plante l zong w ap sal, w ap kite sòt. Ou kay papa Bondye men se vye sak pa bon wap chèche pou manje. Lè w manje yon grenn bannann ki soti nan Jeremi pèp ayisyen, m pa konnen si w fè eksperyans sa, si w mache deja nan peyi Dayiti. On grenn bannann ki soti nan Jeremi, bannann nan lou, anndan bannann nan gon ti gou dous frèzesè, lè l byen bouyi, li jòn. Mande Bondye padon ou jwenn yon grenn pwason ou lage bò kote l. Lè w fin manje l, ou santi w kenz fanm ou vennsenk gason. Ou pa bezwen anpil, yon ti ji sitwon, oubyen yon ti ji zorèy si, ou lage dèyè. Ou santi w plen, depi se gaz ki gen nan vant ou, tout pete kouri. E tandiske ou t ka travèse nan yon lòt peyi, nan karayib la, la ou manje yon bannann, men w santi se van ou vide anndan w. Nou kay papa Bondye, men nou refize travay, nou refize chache sa k bon, nou refize priyorize lakay nou men se fatra pou n ap ranmase tout kote. Frè se sè byen eme, lè w leve nan dimanch maten, ou bwè yon soup joumou nan peyi Dayiti, wololoy, bay lapwès, li kola dlo a, li bon! Men gen kèk peyi la nan karayib la pèp ayisyen se nan peyi dayiti yo vin achte joumou pase joumou lakay yo blanch kou koton menm sou mete 60 joumou nan soup li pa fouti gen koulè e tandiske po la bon ou santi zye w ap ple de grate w la ou fè 3 jou nan semen nan w ap bwè soup joumou w ap manje joumou ou santi w rewè Ou santi, gade non zye a limen, se kounye a w santi ou ta bay kou pou w refize travaye latè. Ou veye yon machin k ap soti Tyòt, k ap soti Ansapit, k ap soti nan komin Fonvèrèt, k ap desann Akawòt rantre nan Kwabosal, frè se sè byeneme. Epi, ou achte yon lo kawòt. Kawòt la gon jan l fonse. Kawòt la tèlman jòn abrikò l pati sou wouj nan men w. Lè w fè ji kawòt la, gade non, li ba w yon koulè fonse, kawòt la dous, ou pa menm bezwen mete anpil sik. E tandiske gen kèk kawòt k ap rantre sou teritwa ki soti nan peyi etranje, bagay la blanch, li pa gen yon gou pèp ayisyen. Nou kay papa Bondye, men n ap manje pòm pouri. Lon moun ou anemi nan peyi dayiti ou rale demi ti pot pwa nwa ou metel nan dife ou rale de grenn bannann gozbot ou lage ladan ou kale de twa kawot ou lage ou lage yon ponyen fey zepina pep ayisyen apre sa ou grajon kokoy ou pran je a yi pou rap ou mete ladan apre 5 pase o o ou gen san wi madanm. Pase pwodui yo gen vi. Yo sot nan tè a, tè a bon, tè a bay bon bagay. Men nou kay papa Bondye, se fatra n deside manje. Se pou Bondye pete fyèl nou, pase nou engra twòp pèp ayisyen. Se nou k pa konnen sa nou gen nan men nou. E lè n jwenn moun k ap montre nou, k ap di nou men kisa n gen nan men nou, kòman pou n pwoteje l, nou pase l nan betiz, nou fè konplo nou touye l. Apre sa n ap di se lòt la k pa vle nou viv. Ala traka pou lavi kay tè papa. Bagay yo difisil nan peyi sila a, frè e sè byeneme. Antouka. jan ke wè m montre w imaj la, bwat lèt la 20 dola, tandiske, yon kalèt bèf 20 dola, w ap jwenn 3 bwat lèt ladan. Donk, se ou k deside pèdi. E ou pa konprann! Pou tout moun ka wè, wè ou gen bwat lèt w ap antre lakay, e tandiske, paw la pi bon, li pi efikas. Pèp ayisyen, sispann manje pòm bouri tande, tandiske w kay papa Bondye. Medam, matmwazèl, se mesye tout ko se bon pou pale. On kouzen m wi ki soti Ayiti ki pati nan pwogram Biden nan, rive l rive lòtbò epi l ap kondi m on gwo seri moun lòtbò, gade non santrav yo ye, ou konn sa yo fè? Pran pòz, wi blo vini, machin frape yo epi lage kò yo atè. Men kouzen m nan te byen benyen, ann gade sa k pase. Donk, ma a konprann, yon seri moun aletranje chita la, fè fek aksidan epi pou yo ka jwenn lajan. Ou pral travay nan la. Jodi a ou pa bon zanmi, yo tap filme, gen kamera nan machin nan, ou pa bon la. Frèz e sè byen eme, chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Jan pa bò isit nou di l. Machann peyi yo rele w ay manman y ap kite mafya wo Rès moun sal yo, blofè yo Donk, medam matmwazèl se mesye jan nou tout konnen l Jovenel Moïse arive nan tèt peyi Dayiti 7 fevriye nan lane 2017. Men, ou kapab raple ou, Jovenel Moise fè 22 mwa kanpay. Te gen yon premye eleksyon ki fèt, mesye yo di, eleksyon an pa bon. Youn nan prensipal rezon ki fè yo te di eleksyon an pa bon, se pou mesye yo te kapab jistifye. Yon tranzisyon pèp ayisyen. Fò nou konprann kòman bagay yo ye nan peyi dayiti. Efektivman, yo jwenn tranzisyon an, e sa w tande a, Jovenel Moise pral rekonfime ankò ke li kandida a la prezidans, epi blip blip, li vin tounen prezidan. Men, lè Jovenel Moïse rive nan tèt peyi a, li pa janm sispann di ti fraz sa, Sistèm peze souse. Sistèm peze souse ki enstale nan peyi a, k ap souse, ki fè Ayiti rezime an repiblik pò-o-prens, Epi tout lòt depatman yo, tout lòt komin yo, yo fèmen sou yo, se Pòtoprens k ap pyafe, se Pòtoprens k ap fè lapli e le bon tan. Medam, matmwazèl, se mesye, pou konprann sistèm peze souse sa a, ki enstale nan peyi a depi 37 lane, li enpòtan pou retounen nan epòk Duvalier. Medam matmwazèl e mesye, apre depa Divalye, nou pral genyen yon nouvèl konstitisyon an dedan peyi a. E depi lè nou genyen konstitisyon 1987 la, gen yon kriz elektoral nan peyi a san kanpe. e se menm moun ki te patisipe nan pwojè, se menm moun ki te chita, ki di nou peyi a bezwen yon lòt konstitisyon, se menm moun sa yo pèp ayisyen k ap vyole, k ap fè kadejak, k ap dechalbore konstitisyon an. Sa vin fè ke de 1987 jiska jounen jodi a, peyi a pa janm ka stab vreman. E sak fè wè nou vin debouche sou kriz miltidimansyonèl sa, se paske Jovenel Moïse li menm li vini, li chire vwal, li chire pantalèt politisyen nan peyi Dayiti. Fòk ou konprann pati sa. Paske te toujou gen ensekirite. Tout pawòl ou wè kap pale jounen jodi a, yo te konn toujou pale anvan. Men Jovenel Moïse li menm li vini, li chire bagay la, li mete tout politisyen toutouni pèp ayisyen. Kounye a la a, ou kapab wè mesye yo pa gen diskou. E aktyèlman la bagay la konplike puiske gon bann nèg yo pran sanksyon kont yo. Yo pap ka ale nan eleksyon. Donk yo tou fini ansanm avèk yo la. Gon bagay pou konprann, frè se sè byen eme, depi lè konstitisyon 1987 la debake nan peyi Dayiti, akò politik vin ranplase sa ki di an dedan konstitisyon an. Donk, soti an 1987, pou rive jounen jodi a, Peyi Dayiti konnen 12 akò politik, tandiske nou genyen yon konstitisyon. 12 akò politik nan 37 lane. 12 akò politik. M fò konprann sa k pase a. Non sèlman akò politik ranplase sa ki di nan konstitisyon an, E frèzesè byeneme, gen plis ke 15 konsèy elektoral pwovizwa. Ki sa n te vle? Ki sa nou te vle? Donk, frèzesè byeneme, e se menm akte 1987 yo, se menm akte sa yo ki transfòme yo, frèzesè byeneme, an de pwofesyonèl kawo. E menm moun sa yo ki toujou nan tranzisyon, se menm moun sa yo ki toujou nan gouvèneman tou. Epi se konsa wi, ti pa ti pa, sistèm peze souse a pral enstale, pral ranje kò l nan peyi Dayiti. E lè w tonbe nan lane 2004, ou jwenn yon tranzisyon, nou kapab raple nou. Donk. pral gen yon alyans ant gouvènans demokratik avèk gwoup 184. Frè se sè byen eme, ou wè la a, bagay la gate nan men nou nèt. E sistèm peze souse sa a ki enstale nan peyi a, de 2004 jiska 2016, E raple ou, anvan Jovenel Moïse, pral gen yon gouvèneman de tranzisyon. E gouvèneman de tranzisyon sa, privè pral siyen 4 kontra. Angaje leta plis pase 4 pwen konbyen milyar de dola pèp ayisyen. Atche la vi sa ou. Non. E moun ki mèt sistèm nan pèp ayisyen, yo chita anlè. Se 1 pou 100 moun ki genyen 90 pou 100 richès peyi ya nan men yo. E tandiske tout rès mas la ki te mele yo soufrans la vichès sa pa gade yo paske yo vin yo fè konstitisyon yo, yo mete sistèm yo kanpe, yo transfòme Ayiti an Repiblik Pòtoprens epi yo kanpe la. Donk, menm moun sa yo pèp Ayisyen, yo vin kreye de antreprenè politik. Mesye nou gen la se ki bon antreprenè yo ye wi. E mesye sa yo yo pral devni de profesyonèl nan destabilize peyi. E pi devan ou pral jwenn medya ki akonpanye yo. Plis gwoup ame yo pral fòme nan peyi ya. E pa bliye, pou enstitisyon leta yo, peyi a bay pwoblèm tout la sent jounen. Chaje anbasadè nan peyi a, lentènasyonal li menm pap ret kanpe konsa. Tanzantan, gon anbasadè k ap rantre, enben se sa ki pral ba ou kò gwoup pèp ayisyen, paske gwoup moun sa yo, chak vini ansanm avèk yon misyon, e, retabli sekirite, menm jan avèk BINUH, lajistis, patati patata, se konsa. Epi sa w tande a, de jou an jou, kriz miltidimansyonèl ap ogmante pi rèd nan peyi Dayiti. Hum! Medam, matmwazèl, se mesye, gwoup moun sa yo ki anlè, ki se mèt sistèm peze souse a, kòman yo fonksyone, li enpòtan pou w konprann sa. Yo pa sèlman finanse yon prezidan. Men yo finanse senatè, yo finanse depite tou. E lè yo ap finanse, yo pa finanse youn yo kite lòt la. Yo finanse tout. A vle di, lanvè landwa tonton palmis blow, yo ap toujou gen, yo pa ka dòmi deyò. Ou te kapab di, si yo finanse prezidan, yo pa ta ka finanse senatè ak depite, men yo gen rezon ki fè yo fè l konsa. Pase ke frè se sè byen eme, menm si prezidan an ta ap fè yon donmou, men yo gen kontwòl de chanm yo. E pa bliye pouvwa lejislatif la vreman pwisan nan peyi Dayiti, paske 3 pouvwa yo vreman yo pa ekilibre. Donk, si yo gen kontwòl palman e yo gen kontwòl chanm bas la, donk frè se sè byen eme, yo pral mete estrateji sou pye, yo ap gen kontwòl primati. Paske yo konnen kan menm, e lis moun prezidan pral pwopoze, se devan yo l ap pase, donk, yo ap di, ebyen men ki moun pou pran pou mwen, men ki moun pou jete. E frèzesè byeneme, strateji sa pral pèmèt mesye yo, yo genyen lakou kasasyon nan men yo, yo genyen lakou dè kont nan men yo, yo genyen ministè finans nan men yo, yo genyen ministè lajistis, yo genyen DGI, yo genyen douan, yo genyen ayewopò yo, e yo genyen ona nan men yo. Donk, si yo genyen tout enstitisyon sa yo nan men yo pèp ayisyen, di m, èske se pa yo k mèt peyi a? Wi, se yo menm ki mèt peyi a. Donk ou kapab konprann yon sistèm ki monte konsa, yon grenn moun pa ka sot kote l soti pou l devye. E ou kapab wè travay Jovenel Moïse fè kòman l konbat. Paske soti 2017 pou jiska 2021, katran. Se pa t yon ti koze ki piti. E medam, matmwazèl, se mesye, gon jan sistèm nan travay avèk yon rapidite, s on bagay ekstraòdinè, paske yo gen moun, sistèm nan byen enstale, sistèm peze souse a. Lò yo bezwen detui yon gouvèneman, fòk yo toujou kenbe peyi a nan kawo, fòk yo toujou kenbe peyi a nan destabilizasyon kwonik, pou bagay yo pa janm chanje. Son moun ou vini wap pale de peyizan, ou vini wap pale de kanal irigasyon, wap pale de angrè, wap pale de sant jemoplas. Donk kounya la, fò nou ba ou travay pou fè, pou ti èd antre epi pou machandiz nou ka pase, pou nou gen kontwòl leta. Paske nèg yo pa vle pèdi kontwòl leta, si ou vini wap pale de agrikilti, fòk gen manje, donk yo menm ki te konn ap bwote fatra nan lòt peyi vin vide nan peyi a, yo pap gen aksè a ankò, e ki kote pou yo pran lajan an, se nan leta, si ou menm ou vini gade nou, depi se nèg ki tap touche, ki te gen chèk zonbi wap koupe, wap netwaye, wap koupe kontra. fòk yo destabilize w paske w ap retire kontwòl leta nan men yo, e tout byen yo genyen se leta ki pèmèt yo milyonè, ki pèmèt yo milyadè. Paske leta nan depla men yo imedyatman ou retire finans, ou retire trezò piblik, ou retire douwàn, ou retire ayewopò. Ou retire DGI nan men yo, yo pèdi kontwòl sa, m pa kache di w, w ap ka mete vakabon anba kòd, w ap ka kontwole pèp ayisyen. Donk, gen de desizyon w ap pran, yo wè ki kote w prale, ebyen, yo menm yo gen ta prepare yo, mete sistèm yo a an mach, gade nou o travay mesye dam, paske nou pa ka pèdi kontwòl leta la. E frèzesè byeneme ou kapab wè, gon seri de kontra ki siyen depi 10 an, depi 12 an. Se lè Jovenel Moïse vini, l ap koupe kontra sa yo. Se pou m di ou ke sistèm peze souse a te toujou la. Nèg yo te konn toujou ap tete. te toujou gen kriz miltidimansyonèl. Ebyen sa ki vin pase avèk Jovenel Moïse, se ke li kraze bagay la, li met dèyè tout nèg nan lari, tout moun wè kiyès ki kiyès. E sak fè w wè jounen jodi a, politisyen yo pa gen diskou. Pase ke frè se sè byeneme, sistèm nan ki chit anlè, kap pase lèzòd, ki gen kontwòl tout bagay, li gon sant kòmand li mete sou pye. Donk, Sant kòmand sa se pwofesyonèl kawo yo. Se antreprenè politik yo. Se politisyen nou yo tout la sent jounen k ap fè jimnastik, k ap pwononse dè diskou sosis tout la sent jounen. Ebyen se yo menm ki sant kòmand, se yo menm ki pran lòd tanzantan, e lè yo fin pran lòd la yo konnen a chak moman ki lè pou yo lage yon epizòd epi pou destabilize peyi a an pèmanans. Eske w konprann bagay yo? Donk kounye a la, lè yo fin resevwa lòd anlè nan men mèt yo epi yo gap yo pran, epi sa w tande a tanzantan yo lage yon ti bagay. E kiyès ki pral trete dosye a pèp ayisyen an menm tan l ap trete dosye a e l ap fabrike prèv ou genyen rezo òganizasyon dwa moun nan peyi dayiti. An nou klè, an n pran pa egzanp dosye Lasalin. Non sèlman yo fabrike rapò a e frèzesè byeneme yo vin avèk de fè. Yo kreye prèv yo tou. Sa vle di se pou kwoke nan gagann ou menm. Se pou montre ke w son kriminèl. Se pou montre w son asasen puiske w ap batay pou retire leta anba grif on gwoup moun. Donk, kounya la a. Lè ke yo fin fè sa, e ou kapab wè apre asasina Jovenel Moïse, deklarasyon Schiller Louidor, deklarasyon Arnel Bélizaire, sou dosye masak la Saline, e mesye sa yo ki te nan opozisyon, ki te konn toujou ap di w, imedyatman yo pran pouvwa, pwosè masak la Saline pral fèt, men yo gen 2 zan la, yo gen lajistis, yo gen tout bagay, kiyès k anpeche yo fè? Dosye pwosè masak Lasalin nan mache, manti, se menm yo menm nan ki ki te kreye l donk se pitit se boukliye sistèm peze souse a. Ebyen frè e sè byeneme ou gen rezo de kominikasyon yo. E pa bliye òganizasyon dwa moun fin ekri rapò a. Lè l fin ekri rapò a epi floup li lage l. Lè l fin lage l kounya la, pa bliye fò l mache. de televizyon an televizyon, pou l bay des eksplikasyon. E a pati de sa, moun ki fè pati de opinyon piblik la, moun ki se mèt analiz yo, yo pral rele de politisyen, politisyen ki es yo ye, se profesyonèl kawo yo. Menm moun 1900 konbyen yo, ki toujou ap chèche solisyon, menm moun ki te fin ekri konstitisyon, epi ki toujou ap chèche akò politik apre. Donk se menm moun sa yo ki pral chita, ki pral kritike le gouvèneman, lè masak, lè sekirite. E tandiske se yo menm ki fabrike l, se yo menm ki sant kòmand lan. Kòmand lan pase ba w, epi yo di men ki lè y ap delivre sa, y ap delivre sa, epi sa w tande a, sant tretman menm, rezo òganizasyon dwa moun yo pap yo pran l, non sèlman. frè se sè, yo soti rapò a, yo kreye dè fè ansanm avèk yon pakèt prèv, epi yo houp, yo gen moun nan laprès, epi yo lage l nan laprès. Donk kounye a la frè se sè byen eme, lè l rive nan laprès, li fè gwo tole, pwofesyonèl kawo yo ap defile youn apre lòt, antreprenè politik yo ap defile youn apre lòt, vin bay lide pa yo sou sa. paske fò yo fè tan pase, fòk ke yo kapte atansyon prezidan ki tap vanse, ki tap gade kòman l te kapab fè refòm nan bwat leta yo, distans la epi pou ou mèt yo menm ap souse pa anba, ap rale, ap tete. Ase, imedyatman dosye sa tonbe ba ou, fò mete ou o travay pou ap kase tete ou pou chache yon eksplikasyon, pou chèche de fè, pou chèche de prèv pou di se manti, se fabrike yo fabrike yon jounal sou. Epi frèz e sè byeneme, nan peyi d'Ayiti, ki es ki pral valide, ki pral valide rapò a? Se Kògoup, se BINUH, gran anbasadè yo, epi sa w tande a, dosye sa pral trete o nivo nasyonal e entènasyonal. Chaje inivèsitè ki pral pale sou dosye a. Ou gen ti mesye inivèsite leta yo ki pral fè sketch, pèp ayisyen. Ki prale nan laru ansanm avèk kòd nan men yo k ap resite dè tèks, Le soleil nous brule, la terre, Rii! Defwa m konn ap pase m panse se fou yo fou m konn manke pete kouri. Ti mesye inage yo. e se pa sèlman yo, e ou pral tande de gwoup etidyan o nivo entènasyonal, inivèsite Oxford, Havard, patati patata, e moun sa yo, yo pral soti de rapò. Konprann? Yo pral di w men ki analiz yo fè, a pati de tan tan tan tan tan, dwa de lòm, inivèsèl, ti konprann? Donk, le prezidan de se peyi dwa, tu konprann? Vwala. E kounye a la a, frè e sè byeneme, sa w tande a, mansonj lan vin pran yon eta. L ap layite. Kounye a, di m kòman gouvèneman sa li menm, li pral pase pou l montre se pa sa. Pase yo gen moun tout kote. E ou pral genyen Departement d'Etat. ou pral genyen kongresman ameriken yo, asanble eopeyen, ou pral genyen loni, ou pral genyen konsey dwa de lom jenèv, sa w tande a, ki pral lejitime. Ki pral lejitime manti sa yo. Paske fòk nèg yo kenbe peyi a nan manti a. Fòk yo kenbe l nan sa epi pou sistèm peze souse a, pou la repiblik pòtoprens toujou gen kontwòl tout sa k ap pase nan leta. Pou ti gwoup moun, 1 pou 100, kontinye ap souse san gade dèyè. Èske w konprann pèp ayisyen, ki sa k sistèm peze souse a? Donk Jovenel Moïse pou kòl se pa ti batay li batay. E ou kapab wè yo tèlman travay, yo vin rive nan yon kafou depi Jovenel ouvè bouch li yo di l mantè. E jounen jodi a frèz e sè byeneme nou nan piye verite a. Paske a chak fwa prezidan ta eseye fè nou konprann nou di se mantè. Men, moun sa yo nan jou pasya ki t ap di w yo pral mete sekirite, yo pral ba w kouran, yo pral dis yo pral dat, lavi a pral woz, pwosè agoch pral fèt, pwosè adwat pral fèt, sou konbyen yo ye, ki kantite yo fè? Kiyès ki bay manti? Kiyès ki blofè? Donk medam matmwazèl e mesye nou kapab konprann avèk larive Jovenel Moïse kriz miltidimansyonèl la li mete tout boundal nan lari li fon jan li fè van vante li fon jan li mete dife epi tout kokobe moun wè yo li mete dife sou granri. Li fè nou konprann majorite politisyen nan peyi Dayiti se grin gade pa dèyè yo ye. Se boukliye sistèm peze souse a yo ye. E jounen jodi a, mèt sistèm nan ansanm avèk boukliye sistèm nan ap pran kou. Paske pèp ayisyen pa bliye pwofesyonèl kawo yo. Mesye sa yo ki sa yo gen pou yo fè se kreye de gang pou destabilize. Pandan yo ap mache bay manti, pandan yo genyen òganizasyon dwa moun ki se sant tretman k ap fabrike rapò e non sèlman sa tou k ap kreye prèv. Yo gen gang yo, yo di gang yo men ki sa pou yo fè. Pase bòs la fè kòmand lan, fòk yo konn kòman pou yo jere l. Jounen jodi a, men yo, men gang nan, ki sa yo ap tann, yo ap tann entèvansyon militè. Tandiske avan yo te di w, nan 2, 3 semèn, ebyen dosye kidnapin nan ap fini nèt. Medam, matmwazèl, zenmèsye, fòk ou konn la pou w al la wi. Jovenel Moïse Makache di w, si w wè nèg yo ka al touye l lakay li, rache l konsa, donk. M ap fyè pou m di ou sa, se paske li te renmen peyi Dayiti. E si l pa t renmen peyi Dayiti, menm jan tout lòt prezidan yo fè a, se konsa l t ap fè tou. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Jist avan nou rantre nan dosye sa, men kite m di w, aktyèlman la frè e sè byeneme, sa k ap pase nan Daabong, se pa ti koze piti. Se premye fwa anpil Ayisyen temwanye yo wè Dominiken rantre sou teritwa Ayisyen an konsa. Heheheh! Yo peye byen chè pou fè paspò wi, pou yo pati nan pwogram Biden nan. Hahahah! Ala traka pou lave kay tèt! Bon nan Sendomeng se gwo koze, ou konnen Ayisyen son nasyon ki spesyal e nenpòt kote l rive, li pa sispann fè mèvèy. Hein poukisa demwazel la renmen ansanm avek yon dominiken cheri temwanye pou yo silvouplè. M pata renmen dominiken an pou m pata renmen dominiken an men jodia l di m cheri pa fè manje nou pral manje pizza men men men men pou m pata renmen dominiken pou m pata renmen dominiken m li di m cheri pa fè manje jodia pa fè manje m ap vin mennen w manje pizza merci do. Pase li mennen l manje pizza m ka konprann ke farin nan chè pizza vann chè nan peyi dayiti men mesye. se two grav. Antouka, jan n toujou renmen di l pa bor isit, Ayiti diktature, lapèl dè zanti, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo kap rete ki vivra vè ra, ki moura kaka ra. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante, bonjou, bonswa tout moun. Non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo, orevwar a la pwochèn, mwah, bizou bizou one love, demen si Dye ve. Bye.